Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon m kòmanse mye wi men ekoute m poko reprann mwen totalman men de tout manyè e nou konnen nou la nap fè yon maksimòm efò e nap salye tout ekip skoub la wè yè ki te di kote de jakmel yon bèl retransmisyon karnaval nou konnen malgre tou ap toujou gen aktivite kè kontan. Paske jan bagay yo ye la ou ta kapab di bon pèp ayisyen fini men ekoute depi gen yon ti aktivite kè kontan depi sa pa bay twòp pwoblèm wap wè gen moun ki riske pase Martissant pou kapab ale Jakmèl. Brèf sa se te byen pase menm lè te gen ti derapaj ben se fini pou Jakmèl. Kòman sa pral ye pou Pòtoprens on sè pa ankò paske kanaval la l ap òganize Pòtoprens pandan lajounen paske ekoute Bèlè tou prè Gran Ravin tou prè Vilaj de Dye tou prè ebyen pral gen yon maksimòm prekosyon ki ap pran e pral gen anpil estrateji k ap mete atè a pou ke aktivite Kè Kontan sa l kapab dewoule an tout kyetid. Dans la matinée men écoutez bien m panse lajan sa yo te kapab fè lòt bagay avè l aussi simple que ça paske nou pa konn abitye nan modèl kanaval sa yo kòm se kanaval kominal paske pa gen kanaval nasyonal aparaman chak ti komin fè aktivite pa yo men Pòtoprens li menm li pa anvi rete lè bra kwaze ebyen l ap degaje l pou kapab fè ti kichòy alò yon kestyon pou chak grenn moun k ap gade chanèl sila. Ou menm ki an Ayiti, depi kilè w danse kanaval? M pa raple m non la. M pa vrèman raple m non. Mwen, pou mwen, m gen enpresyon ke m pral sou nenpòt 5 a 6 an. Depi m danse yon ti kanaval. Paske, malgre tout bagay, depi wè gen kanaval, brother, erè l ap mete pye l atè a pou l al danse kanaval. A, osi senpl ke sa. M son nèg tankou Steven Benoît, le dimanche, bann a pye, bagay sa yo, m atè a! Konprann? Men kounye a la papa, pa gen peyi ankò, tout nèg chache yon kote, ou met kò w! Alò pou ti kanaval ki pral òganize la, èske m ap met pye m atè a? Eh! Twòp mechan atè a! N ap veye anwo, n ap veye anba, n ap rete nan tou nou pito. Alò se pati pou 7 emisyon nou prale nan ba plato santral, nan yon komin ki rele Laskawobas. Alò, nan antre Laskawou bas byen sur antre lè w fin kite kafou flande lè w pral pran wout savanèt gen yon zòn ki rele la kolin byen sur daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou ebyen eh fòk nou di ke gen anviwon 5 pèsòn ki pèdi lavi yo kòman sa pase ebyen eh ta sanble gen yon baz kap fòme anlè a la yo atribye baz sa ak 400 mawozo ebyen eh se yon goup Move grenn, Ekoute, vin genyen sa n ta kapab rele yon fiksasyon ki fèt sou mesye dam sa yo. Il y a parmi eux deux femmes. Écoutez bien. Genyen twa gason, de fanm. Baz la fòme, baz la kòmanse ap mennen aktivite anlè a. Lapolis gen kontwòl sitiyasyon an. Dènye enfòmasyon ki rive jwenn nou ta fè konprann ke se ta nan echanj de tir avèk lapolis paske lapolis li menm li t al mennen yon operasyon tout moun sa yo tonbe. Men gen yon vivan pami moun sa yo. Vivan an se ta yon moun ke yo ta brake aparaman e moun sa li menm li nan lopital inivèsitè de Mirbalè. Se moun sa ki bay yon maksimòm enfòmasyon sou sa ki pase a. Donk aparaman yo te mete men sou li pou ta al fè kisa? Ben on se pa. Gen yon ti vòys tou piti ki vini an eksplikasyon pou kapab genyen detay sou sa ki pase a o nivo de zòn lakolin. Bonswa bon bonjou bonjou tout moun ki sou gwoup la nan dimanch ki te 12 Nan dimanch ki te 12 pou ouvè 13, ki te fè 2 zè 15, yon machin lapolis te nan afwontman avèk baz, avèk nèg, kèk nèg nan baz 400 Mawozo nan yon lokalite ki rele Flande, komin de Laskawobas. Koulye a nan afwontman yo, yo t ap tire sou lapolis, lapolis t ap tire sou yo, gen 4 moun ki viktim. Li genyen 3 gason. Se sa l di dapre deklarasyon dam nan. Li di nèg yo te ale epi yo te fè kadejak sou li. Se sa dam nan di. E lapolis yo vin avè l tou. Lapolis yo di nou sa tou. E dam sa li menm li nan sal ijans la. Li alasiveyans lapolis jiska mètnan. Men lòt yo menm Yo nan mòg. Asire m Mibalè. Yo nan mòg la. M ap voye foto moun ki mò yo pou nou, pou nou kapab wè yo. Ou konprann? Moun sa yo se moun ki nan, ki fè pati baz 400 Mawozo. Baz pati 400 Mawozo yo. M ap voye foto yo pou nou kapab retwouve yo. M konnen tout sa k ap pase, m sipoze mete nou okouran, paske se, se gad nou ye. Se gad n ap fè. Sekirite a se gad nou ye. Si yon bagay pase. Fò nou tout kapab okouran ok. Antouka nap gade sou kèk foto la a nèg yo genyen gwo zam nan men yo tou, nèg yo te nan yon machin Lexus e nèg yo ta pral nan aktivite kè kontan wi la a humm nèg yo ta pral nan aktivite kè kontan ebyen lapolis te gen fiksasyon sou yo e se konsa nèg sa yo tonbe ekoute byen Je vous prevyen vous les bad boy. Vou ki fèt parti dè band dè rakay, vou ki seme la tèrè enpè partou dan le peyi, fèt gaf. Plato Santral, li pa yon zòn ki frekantab pou bandi ame. Sa kapab rive wi Plato Santral gen de twa bandi. Sa ka rive Plato Santral gen de twa gwo bandi. Sa ka rive Plato Santral gen de twa ti bandi pwèl pete. Men se de moun ki nan mitan fanmi yo. Konprann byen wi sa map di nou an. Se de moun ki nan mitan fanmi yo e ki pa anmède twòp moun. Konprann byen. Sa ka rive tande byen sa map di nou an plato santral gen 2 3 bandi pwèl pete. Gen 2 3 bandi ki ap bay pwoblèm. Men yo pa bay twò gwo pwoblèm. Jou yo rive bay twò gwo pwoblèm wap wè menm moun nan popilasyon an kap touye yo. E se bandi ki nan mitan fanmi yo. Yo pa deranje twòp moun. E jou yo rive nan moman y ap deranje moun, ebyen, lapolis ap manyen yo. Menm lè lapolis pa ta manyen yo, w ap wè mèsenè ap vin la, y ap manyen yo. Paske, tande byen sa m pral di nou an, lè w pran Mirebalais, ou pran Laskawobas, ki yon zòn ki fèk ap devlope la a, w al moute sou Beladè, Beladè la li menm se te zòn sa m ta kapab di, Euh anpil bandi 400 mawozo te konn moute anlè a la al kache. E nèg yo te konn sòti tou Pòtoprens pou al met pwen sou yo kote k rele kwafè a. Ebyen jounen jodi a la m ta kapab di gen fiksasyon anpil sou zòn sa yo. Ebyen yo di non fèt gaf pa moute. Si nou se bandi n ap moute, moute 2 men 2 pye nou. Pwòpte kò w non, paske sa ka rive w se yon ti bandi pwèl pete, ou te patisipe nan yon zak, ou pa fè twòp bagay, bon, yo pa twò konnen w. Men depi ou te gen tan fè yon bagay, gen yon moun ki te make w, epi ou vini la a, ou vin kache, ou mèt poze kò w. Epi tou ban m di w yon bagay, zòn sa a, se youn nan zòn, m ta kapab di lè w pran Anmi, Anbale, Laskawobas, kote sa yo, se de zòn Menm abitan yo, yo ta pito mouri olye pou ta kite bandi vin gate zòn sa yo. Paske se sèlman la yo gen. W ap gade pou wè pa egzanp, lè w pran yon zòn tankou Mirebalais, ou ka soti nan yon zòn ki rele Boye apye, ou rive prèske Kafou Peligre apye. Ou ka fè sa Pòtoprens souple. Ou ka soti Aviyasyon pou rive Bò Asyeri. A pye? Kiyès ki ba w dwa sa a? Kiyès ki ba w pouvwa sa a? An? Ou ka sòti stasyon Gonayiv pou w rive Pòtay Leyogàn an pasan pa Bisantenè? Kiyès ki ba w dwa sa a souple? Hein? Mikanò k ba ou l? Chèf Lasalin an k ba ou l? Vilaj ki ba ou l? Donk sa vle di ke si moun yo gen yon ti trezò nan men yo konsa, ebyen, 4 metrès sa yo pap kite l gate. Tande byen wi! Mirbalè, Laskawobas, Ench, an kèlke sòt se 4 metrès pou moun ki ap viv nan Plato Santral. Y ap fè tou sa yo konnen pou l pa gate. E kite m di nou byen, gen lajan atè a la a pou zòn sa yo pa gate. Menm lè w ta wè zòn sa yo gen bandi ladan yo, ebyen genlè se bandi ki pou veye zòn nan ankò. Jou on lòt bandi sot lòt kote, ebyen wap gen pwoblèm. E sak fè w wè lontan te konn eseye gen ti ramifikasyon, bagay konsa ou preske pa ka pale l ankò paske si on nèg ou son move grenn, ou jwenn on ti kote pou kache, pa lapèn pou ta fè on lòt kout fil, pou ta fè on lòt nèg vin kache. Paske yap pran w, yap pran lòt nèg la epi yap pase nou, nou konnen. Bon brèf, eemm, tande non, genyen anpil pawòl kap pale kòmkwa Vitelòm. an sitiyasyon difisil. Nou kwè se vre mezanmi? 1, Eske Vitelòm an sitiyasyon difisil? M ap voye yon ti mesaj pou tout youtubè. Alò jis avan m voye mesaj sila a, e m ap salye zanmi mwen Ketchou News. Nou sou yon gwoup la e pa de ti pawòl non k ap fèt sou gwoup la la. Alò m ap mande mesye yo fè yon ti stop. Ketchou News se li menm ki mèt Mensakeinfo. Nou te pale de sa. Men mwen bliye paske telman gen moun kap pran dosye RL. Alò se sa fam ki jè la chèn. Men te gon ti pwoblèm, yon ti malantandi paske lèm te fè kòmantè la poum di a moun sa map fèmen chanèl la, madam nan te dwe rele Ketchou poul di, men Ketchou RL prod di ke Lap fèmen chanèl la men kòmantè li fè epi ketchou tap relem epi mtap al anba kòmantè a swa m efase kòmantè pam nan epi tout bagay nòmal epi lèm gade m wè tout kòmantè efase ben mdi woo sa kap pase konsa mezanmi m fè emisyon an men mpat janm konnen si men sak enfo yo te pou ketchou news oubyen pou madanm ketchou news je suis dezole e mil ekskiz ketchou donk yon chanèl anplis kap pran ee kontni paske mwen menm. Lè m pa gen dosye, m konn jwenn on dosye sou paj Ketchou News, m di Ketchou voye sa mwen vit! Li pa pran tan l voye l sou Telegram. Men akwabon kòmsi pou m ta gen on bagay pou m ap kache l? Wendyy 509, tout nèg sa yo konn ap pataje videyo avè m. Fridel, hein? Men mesye, ban m bay on mesaj. Sa fè m plezi pou m wè jounen jodi a la gen on pakèt jèn Youtubeur ki kwè nan pwofesyonalism, ki di tèt yo ke, Ekoute, a m gen yon lòt nèg ankò wi Popouri, pa fè jalou non brother. Se pa nòmal pou w ap bay manti. Nou konnen, kestyon rezo sosyo, ou kapab bay yon ti enfòmasyon de manyè rafole. Menm si se pa stil pa m, men anpil moun fè l paske an Frans yo fè l, lòt kote yo fè l. Kounye a la, sa pou nou konprann, M pa gen pwoblèm non nèg w ap bay manti. Men maten an sou gwoup la. Popouri fè yon refleksyon pou l di, lè yon nèg ou se yon youtuber, w ap bay manti, le jou chanèl ou a tonbe l pap janm ka moute ankò. Se pa pou san rezon. Menm lè w wè youtube ba nou sanksyon, lè nou tounen nou tounen an bèt. Èske w konprann sa m ap di w la? Paske ki sa l ye? Nou, tit nou, pa depase limit nou. Ekoute, pa egzanp ou wè videyo sa a, kòman n pral rele l? Lapolis touye anviwon 4 moun, 4 move grenn. Gen youn ki vivan ki nan lopital, tout moun sa yo nan mòg HUM. Kisa m pral di la ankò de plis? Èske w pa konprann? Lapolis mete yon videyo an sikilasyon pou l di ke li antre nan fyèv vitelòm. Eske se vre? Paske dosye lapolis fòk ou toujou poze entèwogasyon sou yo. Paske yè je parle a kelken il ma di ekoute Arel wè videyo sa a son jan yo fè avè l la pou kapab ba ou l yon lòt jan. Videyo sa a sòti deja. Enben se sak fè w wè gon seri de dosye lè w pa kwè nan yo fòk ou mete pwen dentèwogasyon poze kestyon ou kab chache fè vyouz wi pa egzanp ou tande yo tire sou yon chèf de gang men ou ka poze tèt ou kestyon pou di eske entèl pran bal epi nan sa wap devlope ya ou di men sak pase men sak pase yo tire sou li li pa pran patati patata kòm sa ou kab toujou fè vyouz ou men kounya la lè w di yo pete je vitelòm. Lè w di, Aa, yo pete dada Vitelòm, epi nan demen, si Dye ve, Vitelòm moute an gran jan, an gwo bout bèt, l ap pale, l ap bay defi, kounye a la a, tanzantan w ap pèdi nan kredibilite w. Ou pa konprann? W ap pèdi nan kredibilite w. Se sa k fè, jounen jodi a la a, fanatik yo a 300 ka. Se pa mwen menm, se pa RLProd ki a 300 ka. Se fanatik yo ki a 300 ka, e mwen menm m ap tann ki lè pou yo di m y ap fè fèt la, pou m patisipe. Eske nou konprann sa map di nou an? Alò jodi a la m te anvi fè yon emisyon pou m pale de mwen. M pap di kote m sòti, m pap bay non m, m pap pale yon seri de bagay men ekoute se ta evidan pou nou di eben kisa nou fè? Ki kote n sòti? Paske anpil moun ta renmen fè konesans ak moun sila. Se sak fè m di nou dan lavi fòk ou toujou pouse paske rèv ou se ou k pou mennen l, se ou ki pou fè l rive kote li dwe. rive a. Map fini avèk yon video. Video yon sitwayen map gade m wè sa dure 3 minit e 43 segond. Map fè nou tande vwa sitwayen an paske e bout video ki soti yon seri de kote li difisil paske nou konnen chanèl la li parèt vilnerab. M pa vle ke yo fèmen n pou kwè li la paske e sak fè map di zanmi m yo fòk yo fè trè atansyon ak anpil ti bout video kap soti lòt kote paske Fanatik yo nou la mwen menm kapab voye video sa pa nou owen moun ki pa genyen kapab voyel ba ou se yon sitwayen ki li menm eeh alò se ta nan baz ti lapli byen sur nan gran ravin misye wap gade pou wè sou kabann li la gen plizyè manch. Epi misye ap pale bay popilasyon an, bay otorite yo. Epi yon ti tan apre w ap gade pou wè yon nèg ki kagoule avèk yon gwo mach nan men l tou vin chita kote misye epi towo a ap lage pawòl atè. Ann tande. Map di nou bonswa a tout moun nèt ki pral gade ti bout videyo sa. Ah esak fè nou mal nap pale nou menm ba e nan moman la nou menm timoun ti lapli yo ay timoun a 105 la e nou kap jere kay mèt ou ba nèt wè nan moman la polis yo ap jwe wòl avè nou la mezanmi a pèp la pèp la plen anpil mezanmi chofè moto ap pase mizè anpil la yap fè pèp la abi anpil bon yè la gadon ta de inosan depi avan yè la yap plede tiye elèv lekòl mezanmi pa fè byen mezanmi. Ay nou menm timoun u 17 e nou kap jere kay men ay timoun kay men oh gade timoun san fanmi nou ye la e lan nou aa nou menm nou menm timoun granvil nou pa janm pè moun apre lòd ti lapli bouvòy wa e preski libray nou konn tout sa nap fè epi atis mafya mond lan gentan konn tout bagay ay nou menm nou pa janm pè moun blè gwo bagay wap jwe lan kafou fè la blè. Nan mwa a gadyen pèp la ap plenyen la, pèp la ap kriye men, gade lavi nan pèp la, nap tiye fanm, nap tiye timoun, elèv lekòl, pwofesè. Pou sa nap fè abi sa a? E! Chèf yo fache poko fache tande! E nou menm nou tou atan nan tout bagay e nou pap pale anpil tou. Dayè yon ti kout videyo nou te bezwen fè pou tout moun wè sa kap fèt la e yo konn tout bagay. Pèp la konnen pale pap pale. Règ, sa sa sa wap di a aranjew tande. Nou al aranje nou. Kap rann nan panse pou ou. Yeah. Epi wap pou vwèl pou Steelie. Epi atis mafya mond lan. Respekte. Epi nou lage ti bout video sa tou pou nou wè tout bagay yo. Dayè la e ti jwèt ki gen la. Ae nou kap jere ti bagay yo. Nou gentan konn tout bagay. Men sa kap fèt la mezanmi nou fè twòp abi. E polis nou ye. Nou pa ka tiye inosan konsa mezanmi. Nap plake chay sou bandi. Nap fè yon ta de bagay nap di e bandi kap sesi, kap sela. Nap veye kafou fè, nap veye bandi, nap seye la. Kisa nou ye tou nou menm? E bandi nou ye? Bon chak jou la, nap vin bwè byè avè nou la. E nou toujou ap fè volè. Nap vin touche kòb nan men bòs sa la. Epi nou di nap veye bandi, nap fè sesi. Sa nou ye tou nou menm? A bandi nou ye? Tande sa nap fè a, jere sa nap fè a byen e ti konbinezon kap fèt yo nou konnen yo. Gade abyi nap fè tout dèyè la nap tiye moun dèyè e nap di nap veye nap bagay. Gade yè gade yon pikò plen nèg an sivil, ki jan de nèg sa yo ye? Apre sa nan mitan yo gen nèg a inifòm tout bagay, pou sa nap fè abyi sa? Nou pran chofè moto nou boule li a, mache salongo nou tou boule l. Bon bon nan do simityè yo pran nou pou malere nou tou boule elèv lekòl yo mezanmi avi nou pran 2 elèv lekòl nou fizye l gade 5 ti medam la anveye la gade avi nou fè ti medam yo aye nou nou konn moun nap chèche ou konn kote nou ye la bòyè nap pale a la men kay men nou ye la dèyè nou ye la tande Bò simityè. yeah nèg nou nan do a la e ti polis ki nan do a yo te konn poze nou tou wi tande konn poze nou. N ap tounen toutalè pou nou kapab pote lòt emisyon ba ou. Antretan n ap mande w pou w kapab rete branche chanèl ou renmen anpil lan pandan n ap mande w pou w fè yon maksimòm de kòmantè. Antouka, mèsi lafami kòm toujou. Yon maksimòm de kòmantè, yon maksimòm de pataj. Mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou w kapab abone ak chanèl sila. Epi, pa bliye ba nou ti pouz ble an pou nou di ke ou apresye le travay. Pi aprè, kèskon di? A la pwochèn!